Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon kòm anonse Martine Moïse li menm desann nan parkè Pòtoprens jounen 6 oktòb 2021 an. Antoure avèk anpil sekirite epi genyen gwo dispozitif sekirite ki pran tou tout bò pakè a yon mannyè pou kapab pèmèt odisyon sa a li rive fèt kòmsadwa. Ekoute, Martine Moïse a beaucoup à dire nan sa ki konsène lanmò Jovenel Moïse. Men anpil fwa nou tande Martine, Martine n'est pas convaincante. Ben m pa konnen petèt devan jij lan eske Martine pral di verite. Men fò n di ke nan odisyon Martine nan c'est une star qu'on a invite au parquet de port au prince. M sonje Dimitri Herard vini, Jean Laguel Civil vini, pa gen anpil moun. Men pou Martine Moïse menm si se jan la n'était pas nombreux men. Ils ont su se faire entendre. Martine Moïse nou avèw jistis pou Jovenel Moïse ekoute papa a mouri nou reklame manman an militan politik abolotcho ebyen tout yo menm te prezan paske gen moun ki bezwen pou kapab renwe kontak avèk Martine Moïse Jovenel Moïse est mort moun ki tap sipotel yo ebyen anpil nan yo yo menm kanpe bò kote Martine Moïse et pour dire à Martine Moïse nous sommes là pour vous. Nous sommes à côté de vous e nou prè pou n ale jiskobou avèk ou. Ekoute, odisyon sila a nou konnen ke se premyè odisyon Martine Moïse e se premye fwa Martine Moïse pral pale nan dosye Jovenel Moïse la tou nan peyi Dayiti. Eske li pral bay jij enstriksyon an? Anpil dosye pou kapab mennen ankèt pi fon. Eske lodisyon de Martine Moise pral pèmèt ke yo eklere sèten zòn donbr? Eske Martine Moise pral di tout verite pou kapab mete anketè yo oubyen otorite jidisyè yo sou lòt pis? Eske Martine Moise tou genyen Pou li, m ta kapab disculpe tèt li nan zafè asasina Jovenel Moïse lan paske anpil vwa leve pou dire ke ebyen Martine ta sanse konplis. Brèf, nou pral kite w gade kòman sa te ye ansanm avèk kèlke deklarasyon men byen sur 2 deklarasyon dabò se la deklarasyon de Rosemond Jean epi Ti Pay ki a pase bokou dane o kote de Jovenel Moïse dayè se li menm ki te Youn nan gwo atis ki tap chante a chak fwa Jovenel Moïse ap mennen kanpay anba raje a bò kote Jovenel Moïse. Donk je vous laisse regarder e pi aprè nap retounen pou n boukle. Se nòmal tou jodi a pou nou kanpe pou nou fè solidarite pou pèmèt ke jistis, limyè fèt sou fason yo asasine Prezidan Jovenel Moïse. Rantre Premyè Dam Repiblik la nan Kap Ayisyen, vizite Gran Sid la e kontinye avèk pwojè Plante Avni an, sa di w kisa? Sa vle di kisa? Se yon mesaj pou nou voye bay bandi yo. Se yon mesaj pou nou voye bay ansasen yo. Se yon mesaj pou nou voye bay. Tout kriminèl ki met nan tèt yo, depi ou pa milat, ou pa gen dwa nan peyi sa a. Depi ou pa milat, ou pa gen dwa gen pwojè nan peyi sa a. Depi ou pa gran nèg, ou pa gen dwa nan peyi sa a. Mwen m panse, retou premye dam nan, e avèk ansanm de mesaj vizit ke l fè nan gran nò, nan gran sid lan, vle di, Li pare, li prè pou kanpe la a, pou gen yon chèn de solidarite pou n fè fas kare avèk ansasen nou yo. Ou konprann? A, epi, yon lòt bò, tankou Prezidan Jovenel te di, ou touye l, men ou pa touye pwojè a, ou pa touye ideyal la. Gen ideyal, gen mouvman jovenelism. Sèke nou menm, nou, nou pa fè pati de lekip, nou ta di, ekip Jovenel ki t ap. kòman dirèj, men nou se dè jovenelism, moun ki kwè nan ideyal, moun ki kwè nan pwojè, moun ki kwè nan altènans, moun ki kwè nan yon lòt peyi, tankou jan prezidan Jovenel t ap pwone l, ebyen nou menm nou di, nou la pou nou kontinye batay la. Jij Gary Orelien, lè li ap avanse avèk ankèt la, nan poze plizyè, kèk sitwayen kesyon. E jodi an la a, rele Martine, ex premyè dam nan Martine Moise e rele lòt moun. Donk sa w, li menm li di w ki sa nan kad avansman ankèt la? Bon, pou mwen se yon, se bon, se nou ta di, se yon bon pa, se yon bon desizyon, paske kèlkanswa jan l ye, Madam Martine Moïse antanke Premyè Dam ki te temwen, ki se non sèlman temwen e ki viktim an menm tan, M panse l gen anpil bagay ke l pral di jij la pou pèmèt jij la avanse davantaj. Moun konnen l. Prezidan Jovenel Moise se moun ki te fè tout kanpay la nèt. Li fè 22 mwa tout kanpay la nèt. Ouvè kanpay, fèmen kanpay. Ok. Men m pa t janm ap travay tou sou gouvènman, sou lè Jovenel Moise fin prezidan. Men m te toujou fè silans mwen paske. M abitye viv ak prezidan Jean Bertrand Aristide, prezidan Preval, bòs mwen, m abitye viv pou m ta rele prezidan. Men prezans mwen jodi an la se madam Martine Moise. Vwala ke m pa di moun lakay mwen m ap vini la, si m di yo m ap vini, yo gen dwa di m non. M sove m vini paske prezans mwen te enpòtan pou Martine Moise. Paske li an li desann machin nan, nan desann machin nan polis la l vin fè l vin kot ti pay dwàn. Sa vle di li te ap tann prezans mwen kòm osewòm. E prezans, e se poutèt sa m la jodi an, m vin kore madam Martine Moise. A pou pran e kore madam Martine e eske yo ta konnen pou kisa ke yo rele li devan pakè kretyen? Bon yo ka rele nenpòt moun devan tribinal, pakè, paske si jij la rele w li di w li konvoke w pou vin reponn yon dosye ke yo pa yo pa wè klè sou li, m wè se nòmal. Kèlkeswa sa yo ta repwoche Martine Moïse li parèt li fè sa pou l fè a li parèt si l Pou yo pou l reponn devan lajistis san w pa gen moun ki yo ki ka kanpe kankou gwo nèg devan lajistis. Sou mwen se yon bèl bagay Martine fè. Kòm si kòm mwen wè y ap di li fè x li fè y kòm mwen menm m pa konprann sa l fè yo. Se lajistis ki pral di lemond antye e laprès la, près nasyonal, entènasyonal men ki sa Martine fè oubyen ki sa l pa fè. Donk se nòmal prezans li la jodi a. Mwen dakò prezans li la. Men eske w ap toujou tann li e jiskaske ke l soti oubyen w ap. Pou ou ap pwale. Map tann li la jiskaske lale la paske jovenel pa la m oblije la paskel desann machin lan li vin jwenn mwen adi map tann li map tann li jiskaske lale devanm pou tèt pou kèm pou tèt mwen an plas. Ou gen mesaj wap voye ba otorite lajistis yo kisa ou ta vle di yo. Dènye mesaj lajistis map mande yo map mande yo jovenel moïse pa gen moun ki egare adi yon prezidan ki se yon prezidan. ki gen 4 tim, ki gen palè, ki gen tout chèf sa yo, pou l rele tout chèf sa yo dan la nwi, pa gen youn ki rive kote l, paske lè m, lè m, dabitid prezidan, prezidan Jovenel depi l gen yon bagay lannwit, swa kriz politik li rele m. Lè yo rele m twazè, dezè, twazè dimaten yo di m yo vin arete prezidan an, mwen mwen rele prezidan an. M pa ka jwenn prezidan an, Martine konn rele m, mwen rele Martine tou. M pa ka jwenn Martine, se nan katrè m ap tande Bob Cédy, prezidan an mouri, Ratu Caraïbe di, prezidan mouri. Sa vle di yon prezidan pa ka mouri konsa epi ou ba l arete konsa. Pase gen anpil nèg ki. Yo detui prezidan depi avan l mouri. Pase imajine w nèg yo di misye tout sa, tout sa k pa bon yo. Se yon nèg yo detui, kòm m ta ap di, moralman, fizikman, sosyalman. Kounye a yo rive sou li, yo atenn vi l. Men, pa gen moun ki egare. Gen yon moun ki bay kòb la. Kiyès ki bay kòb sa yo? Fò ba yo fèt byen. Menm jan Martine Moïse vin la, Si yo lonmen non Boulos fò Boulos vin la, si yo lonmen non Dimitri Vorb fòk li vin la, si Dimitri pa koupab, sèt, si Boulos pa koupab, sèt, si okenn moun pa koupab ok men fò tout moun swiv chemen sa Martine fè a, fòk tout moun yo vini devan la jistis depi yo di, depi yo lonmen non yo nan asasina prezidan Jovenel Moïse. Selon ou menm Tipaye, kijan ou konprann lanmò prezidan Jovenel Moïse? Bon prezidan a se yon lanmò konplike li ye pou mwen menm. Se yon lanmò ki konplike anpil. Se yon lanmò ki gen yon pakèt bagay ladan l. Se yon bagay m pa ka fè n konprann paske lanmò a konplike twòp. Yo lou twòp moun ladan l. Donk bagay sa a se yon bagay n ap suiv genlè. Se sa m ka di. Se yon bagay n ap suiv paske tout moun ladan l. Yo di tout moun ladan l. Sa di yo di tout moun ladan l. Sa di tèlman gen moun ki ladan l. gen moun yo gen moun gen moun yo poko menm ka rele sa vle di gen moun yap chache yo poko jwenn yo imajine w imajine w yo di w yo di John Joel Joseph tout moun konnen a Preval m te pati a Preval an 2006 m ale Kiba m te m te bon zanmi Preval Don kato te avèm tout nèg yo te avèm Dion George Joseph si yo lonmen non senatè Dion kote Dion e fò Dion fè menm pakou a avèk Martine Moise Dion m pa gen anyen a Dion m pa gen anyen avèk Dion men si yo lonmen non nan asasina Jovenel fò vin rann kont devan lajistis e sa sèlman m ka di. Si kounya ti John pa koupab, yap di John pa koupab. Sil koupab, près nasyonal, entènasyonal ap di ok John koupab. Men wout sa Martine fè a, se kòmsi yo ta di w se yon koulwa ki pat gen dlo, se yon kanal ki pat gen dlo epi dlo a pase ladan l. Tout moun dwe fè menm wout la avèk Martine Moïse. Nou kapab jwenn kèk detay ankò un peu plus tard nan yon pwochèn emisyon konsènan l'audition de Martin Moïse. On attend de rester avec nous car le meilleur est à venir.